Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon La Voix est redevenue Apollonienne. Bon, finalman, euh, grip la bay pwoblèm, li di m m pa dwe pale, e mwen m di ke m pap bat ba pou li paske fò m pale, paske gen anpil dosye la nan aktyalite a, e byen fò n debat sou dosye sa yo. Men ekoute, euh, pou kesyon bandi a, nou fon ti mete l de kote jodi a la, petèt anpe pli ta, eh, on va en reparler men gen anpil lòt bagay kap domine aktyalite a, gen dosye Shabba a, gen dosye Widiana a, ebyen nou pral manyen dosye sa yo. 2 dosye sa yo nou vin pale de yo. Ekoute byen, Shabba pran yon gwo pataswèl an Repiblik Dominikèn. Vizaj misye anfle. Kisa k pase? Nou pral konnen tout detay yo. Widiana li menm, ebyen voye yon voice bay. Mari li pou di l ke ben sa k pase a se grav, ekoute video a te fèt byen lontan ben on a deside de pibliye a nouvo la video, waw se grav antouka m santi m ta touye tèt mwen, ou se tout souf mwen, se ou menm ki pou ban mwen le bra nan sa m ye a jounen jodi a la, ebyen sa p ap janm repwodui ankò paske video a te fèt byen lontan. Tèt chaje! Allez c'est parti pour votre émission Bon fòm di nou ke dosye Shabba a son dosye mwen menm si m tap bay on moun tò nan dosye sila a se Shabba men ekoute e paske Shabba dans sa reyaksyon je peux dire il a piqué au vif l'orgueil de sa femme tande byen genyen on gwo bal an République Dominicaine epi pandan T-Vice ap jwe. Alò, sou dosye T-Vice la, fò m di nou ke ekip te jwe avèk T-Vice. T-Vice wonfle ekip. Men pandan T-Vice ap jwe, ebyen, Shabba vin pran mikwo a. Li vin fè yon djèm. Le fèt ke Shabba pran mikwo a, premye bagay sa pwouve ke ben Shabba bay T-Vice respè. Paske sa konn rive ke lè anpil moun mete nan tèt yo, ben ekip sa a pi bon pase ou. Ekip sa te bat ou epi ou vin ou fè fair play avèk li. Donk, ekip sa ki bat ou a, li vin on bagay a la lejè. Donk, la viktwa de T-Vice vin on bagay a la lejè paske e Shabba anvi fè konprann ke pa te genyen sa n ta kapab rele yon veritab animozite antre li menm e Roberto sinon antre ekip e T-Vice. Donk. Jan moun yo vle mete bagay la yo pa bezwen mete li nan otè sa. Brèf, Shabba a kase an tou pti pe la polemik. Sa se premye konsta nou fè. Men gon dezyèm bagay, sa se sa ki pi grav la. Le fèt ke ansyen fanm Shabba a nan bal la avèk mari li ki se Jeff, ebyen m ta kapab di Shabba pa santi l alèz. Paske gon bagay pou konprann, lè w on fi Epi ou pat anvi kite fi a. Epi wap gade pou wè fi a yon kote lap byen enjoy li. Ebyen sa baw pwoblèm. Men lè moral ou ba ou paka jere janr de pwoblèm sa yo. Ou pa gen lòt bagay ke ou fè ou pwovoke yon sòt de konfli, yon sòt dostilite. E se nan m ta kapab di lojik sa Shabba al anlize l. Ou ka pa eleman dominatè lan pou fi an, paske fi a li menm li kite w bon, pa gen anyen nan ou ki enterese l ankò. Men le fèt ke ou nan zòn nan, nèg la konnen ke nèg sa te konn pyafe sou fi ki nan men l lan, se li k p ap santi l alèz. Se pa ou menm ki gen pou w pa santi w alèz. Èske w konprann? Se sa k fè m di w ke Chaba fè erè grav. Kounye a kisa k pase? Chaba wè fi a ap enjoy. Shabba moute l pran mikwo, Shabba vin on ti jan depase kadr animasyon sware a. Paske si ou te vle rete nan kadr animasyon sware a, ou t ap chofe djaz la, ou t ap chofe, ou t ap di fanatik ekip yo, fanatik Shabba yo, fanatik Roberto yo, leve 2 men anlè, paske se nan sa ou bon. Men ekoute, lefèt ke Shabba di sa yo, Map di nou yon bagay, map di nou yon bagay, nou menm medam ki la nan sal la, lè nap kite nèg nou, kitel pou yon nèg ki ka fè yon bagay pou nou. Pa ramase payas. Pa al pran nèg ki pa gon goud nan boudal. Kanpe djaz la, kanpe djaz la. Se mwen ki gen mikwo, se mwen ki sipèsta. Kite m pale. Poze! Ok, tande sa. Eske m mèt toujou peye kay la? Peye kay la? Y ap ban m ti kòl toujou pou sa wi. Eske m mèt okipe pitit mwen? Haa depi se moun ki dakò pou Shabba okipe pitit li leve 2 men n anlè. La li vin pwovoke fi a. E pwovokasyon sa m ta kapab di se yon double pwovokasyon paske le fèt ke w di m pa wè madanm mwen epi piblik la reponn epi ou voye yon ti pwent pou di ke lè yon nèg avèk yon fanm e li kite w l al pran yon moun ki pi mal pase w non men fi a fè chwa l ou pa konprann non. Fi a just fon chwa. Fi a te gen dwa avè w frè m. Epi li kite w. Li deside swa blaze tèt li oubyen blaze w. L al pran yon nèg k ap pouse bouwèt. On s'en fou! Lavi fezan menn. Pa gen bagay konsa. Èske w konprann? Kounye a se ou menm ki pou konnen kòman ou dwe jere sa. Erè a vin fèt la. Epi sa k pase? Pandan Shabba ap desann, paske sa se enfòmasyon ki vin jwenn nou. Ebyen fi a genlè voye kleren oubyen wonm nan figi Shabba epi sa w tande a la lòbèy pete! Fòk gen kontak ti kaka Fòk gen kontak ti kaka Fòk gen kontak men li kanpe la ap pale kaka Fòk gen fòk gen kontak Fòk gen kontak ti kaka Fòk gen kontak ti kaka Fòk gen kontak men li kanpe la ap pale kaka. Lè 2 klan safwont epi Shabba pran frap, vizaj Shabba anfle epi bagay la fini an skandal. Eske sa te kapab rive jiske la? M pa kwè sa te dwe rive jiske la non Shabba. E ou parèt yon ti jan piti nan moral ou. Donk fòk ou jere sa. E sa ki rive a se yon leson pou ou tou. Paske m pa kwè se ou sèlman kòm gason sa rive brother. Mwen menm k ap pale avè w la m di w sa rive m. Sa fè, sa dat antouka, sa fè yon dizèn dane. E lè sa mwen m te byen jere sa. Paske ou imajine ou renmen avèk yon moun, epi lè w rive yon kote ou wè moun nan ap enjoy li avèk yon lòt moun. Men, kisa pou w fè? Ou poze! Osi senp ke sa menn! Men gen nèg ki pa kapab jere sa. Petèt si fi a te avè w, nou te marye, nou potko divòse, epi ou wè fi a ap enjoy li avèk yon lòt nèg, yo di w se nèg fanm nan, bon la, ou te gendwa al fè lòbèy. Men fi a pa avè w ankò frè m. Ou la wap vini wap voye pwen. Sa sanble avèk nèg ki gen ti moral. Ou pa konprann? Ou voye pwen, wap joure bagay sa yo. It's not fair brother. It's not fair. Bon, bref. Shabba, yon bèl leson pou ou. Paske mwen menm se gason parèy mwen an map bay tò. Paske m santi ke ou te mal derape. Bon, bref. Dosye Widiana. Anpil fi konn voye foto sa Bondye ba yo a bay gason. Anpil nèg konn fè sa tou. Gen moun ki pa konn fè sa. Gen fi, ou renmen avèk li, ou di ekoute, anvwa mwa sa sil te plè. Li di a, cheri, ou konnen nou toujou ansanm. Lè w wè l, w a satisfè. Men genyen tou ki konn voye l. Se pa paske yo pa bon non. Se paske lanmou ki nan yo a tèlman fò pou nèg la, nèg la di yo fè sa, yo fè l. Lanmou ki nan nèg la tèlman konn fò pou fi a, li fèt. On moun ki fè l, se pa yon erè. On moun ki pa fè l tou, se pa yon erè. Eske nou konprann? Yon videyo Widiana ki date de kelke mwa, m ta kapab di e menm yon ane. Videyo a te parèt yon premye fwa. Widiana kriye. Widiana di bon ok, l ap kite rezo sosyo. Ou pran menm foto sa yo doudou doudou on jenn fouye on jenn fouye doudou nou pran menm vye foto sa yo ki te pipliye deja avèk telefòn jan ki te pèdi ou vin refè ou vin releve zye sou entènèt la avè l ankò doudoun on jenn fouye on jenn fouye ou konnen san fè ou konn san fè. Fok sitòf di moun yo widiana tal nan krèy alò m son moun m son moun fòl menm sim ta nan mativin menm sim tal nan krèy poum ta kite yon moun pran telefòn li pou lap filme yon krèy pandan widiana la non nou pa serye ou pran yon vye foto yon foto ki te la deja bagay sa te pran lari deja foto sa yo te pibliye deja wi m konsyan men sou telefòn marim yo te jwenn yo nou te pale de m te pale sou sa deja. Ou moute rezo, ou pran menm foto toutouni sa yo doudoune. Ou mete kom background ou doudoune. Ou pibliye yo, ou di moun yo ke Widiana nan krey. E kont mwen ansanm avèk Milova tou pa rive jiske la. So mwen menm ansanm avèk Milova gen kout frekan nou ansanm. Ou wè sa w fè an doudoune. Doudoune sa w fè an. E rezo a nou mandem nou ka pase youtube kap fem viv nou epa youtube kap fem viv cheri nap chache sa lontan map bad rezo a map baw etenet la tande bon dezole pou tout moun kap jwe nan feyton yo map kanpe pap kontinye yn fanm demonyak dezole fanatik mwen yo dezole pap kontinye feyton an wèm te fè tounaj yè menm yon foto. Men bon foto m fè nan tounaj lan Nou konnen bagay lan son bagay mistik li ye Men bon foto m fè nan tounaj lan Yon foto kote manmi Mona ap fon sèn M fon foto m mete sou instagram m di feyton an pap kraze paske yè m tap fè tounaj. Eso ou pran video ou dim widiana al touye milova se si se la ou pran ou pran ti foto ou fè video poz sou li rezo a nou tap mande map ban nou rezo a yes dezole fanatik mwen yo yap chèche sa lontan epa youtube kap fèm viv cheri kob yn fanm demonyak lan menm peye m poko ka peye atis yo nan yn fanm demonyak paske kob lan m poko janm ka jwenn li kob lan poko janm disponib so epa youtube kap fèm viv m ban nou rezo a. Dezole fanatik yo so pou yn fan demonia pou yon bèl feyton li ye yo fè kalezo pa kontinye ekri feyton an ankò yo di kalezo a di ap pwòp bouch li menm pwòp moun ki nan staff la pwòp moun kap jwe nan feyton an ap ekril pou yo dil kraze pwojè a nan men widiana ebyen epa kalezo ki pral kraze pwojè a nan men widiana m ba nou m ba nou rezo a m ba nou rezo a. Sa se te la premyè reyaksyon de Widiana lè yo te pibliye. video sa kote li tap enjoy li yon premyè fwa men mezanmi sa rive epi kounya la nou pibliye yon lòt fwa pou Widiana kounya kisa k pase nèg ki avè li a nèg la ap bay chalè nèg la di l pap rete se pa pandan l a nèg la l fè video sa voye bay yon lòt nèg donk sa vle di ke kèlke pa la pèsòn ki a fè sa li peche kounya men nan kisa nou lage Widiana tande byen. Pi janm konnen kotem ye. Pa gen moun kap janm wè k wèm nan rezo sosyo. M pral pou whatsapp se zanmim kap konnenl. M pa bezwen bank, m pa bezwen klinik. Nive sak pase a fèm mal. Sak pase a fèm pa anvi viv. Sak pase a paske m pa wè okenn enterè poum viv san ou maranm. Nou ansanm twò lontan. Nou ansanm twò lontan. Nou ansanm twò lontan poum kraze maryaj mwen. Poum kraze maryaj mwen. Erè sa yo pap janm fèt ankò, m pap janm nan swafe konsa ankò nan lavi m, m pa di wap gon pi bon fanm paske tout afiche sou rezo sosyo se emosyon ki fè w fè sa maran m, m pa m pa baw tò pou sa w fè paske se. Antouka mwen menm pandan anpil moun ap kloure widiana mwen menm mwen pran pou li nou pa gen dwa fèl sa yon dezyèm fwa nou te fèl sa yon premye fwa bagay la bouyi. Pèsonalite l sal. E pa paske kòmsi m vle defann yon moun ki antre nan lojik sila. Men ekoute, si n te fè sa yon premye fwa mezanmi. Nou wè li jwenn yon nèg malgre tou, ba l chans. Ba l chans, nou pa ta fè l sa yon dezyèm fwa. Èske nou konprann? Epitou ban m di nou yon bagay, gen anpil nèg m wè k ap kalonnen sou Widiana. Atansyon mesye, nou konn fè sa tou. E si yo pibliye pou nou? Epi m pral di nou yon bagay kounye a, si s on zanmi Widiana ki fè sa, m ap di zanmi an, èske. Widiana te pibliye pou ou? Paske li te gen dwa nan sèk lesbi epi yo fè l sa. Eske l te pibliye pou ou? Epi si se yon nèg ki fè l sa? Bon banm di w yon bagay, si w te avèk yon fi, fi a pa avè w ankò, epi w gen videyo fi a, ou panse se t ap pi bon reyaksyon? Bon banm di w yon bagay mwen menm, fi sa a m t ap pale w la, ki te ban m kou sa a, sa dat, antouka sa fè dizan, men l te voye videyo pou mwen tou. Li te voye foto pou mwen. Men imedyatman sa rive. Nou konn kisa m fè? Mwen efase yo. Paske, sa kapab rive w al gen entansyon pou ta fè yon bagay. Non, mwen efase yo. Paske, la pèsòn ki ma anvwaye tou sa, ebyen, el a koupe le lyen santimantal avèk mwen. Donk, kounye a la, si m pa a moun nan, ebyen, je swi dezole, M pa gade ankenn souvenir de moun sa. Sa se ma façon à moi. Kounya la a Widiana se pi move moun? Or gen anpil nan nou kap kritike nou fèl bon e si yo pibliye pou nou tou? E si yo pibliye pou nou? Paske janm di nou an Widiana mezanmi se pa pandanl avèk lòt nèg la lal pibliye. Antouka Widiana beaucoup de courage m swete ke mariw va konprann ou e sil kite w ou kapab jwenn yon twazyèm chans Sèt fwa si m swete ke nou pa al repibliye video sa paske nou fini avè l. Chak moun nan lavi li gon vi l mennen. Nèg la gen dwa tafyatè, nèg la gen dwa vòlè, nèg la gen dwa kriminèl, fi a gen dwa on penbèch. Chak moun chwazi mennen vi w jan ou vle. Men pèsòn pa dwe imise nan afè w. Nan lide pou detwi w. Yon moun kapab imisye li wi nan afè w men pou ede w chanje konpòteman w. Si moun sa yo estime konpòteman w pa bon oubyen ou menm tou ou santi ke konpòteman w pa bon. Men ou pa ka antre nan afè moun nan pou detwi l. Eske nou konprann? Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi Pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!